Ki wòl ou jwe anndan TNH-la? Bon mwen se montè epi reyalizasyon mwen fè bay jounal epi dèfwa tou mwen se redaktè osi. Hum, eksplike nou sèn nan, nou te sou travay, kijan kijan nou, kijan ensidan an parèt? Eksplike nou sèn nan. Bon se yon vèdè dou an dwe dan konsa epi nap prepare kèk bagay pou jounal 7 è epi se le moman epi nou an dedan konsa epi nou wè baryè yo, wòch ap tire nan lakou a, baryè ap souke tou sa. Epi se le moman nou wè baryè a vin ouvri. Pandan baryè a vin ouvri epi nou menm n ap fè entèvansyon nou rele lapolis, pa oken backup ki te arive parèt epi se le moman mwen te gen moto m m te konn vin travay ke ki te nan pakin nan lakou an. Tou dènyèman la ke m achte moto an epi lè m gade nou wè moun antre m ap gade nan vit lan epi apre ala moto y ap met dife nan machin bon s on bagay ki te vrèman. Bon, paske se paske nou abrite nou ki fè nou pa viktim, men gen kèk ki moun ki nan lakou a ki te gentan ap resevwa de kou, k ap kouri, y ap ba yo kout boutèy, tout sa. Ou te vle di atravè de moto? Wi, se moto pa m menm ke m te genyen andedan ke yo pran. Èske nou gentan rive gade ki kantite dega ki te fèt? Nou poko konnen. Bon, nou poko konnen, men te gen yon pakèt batri m vèt ki te nan lakou a, yo gentan bwote tout batri yo, pran tout bagay. Yo antre nan obèj lan ki se kafeterya kote nou manje, yo bwote tout bagay nèt, yo pran bonbòn, gaz, tout bagay nèt yo pran nèt. Men, m repete pou nou, nou pa gen oken moun ki viktim. Pa gen. Bon, nou poko ka di, men nou gen yon moun la ki pran 2 kout boutèy nan tèt paske li gentan kouri, li vole nan yon twalèt ki fè ke li pa gentan viktim. Mal mal mal e gen yon yon e Dako. Pa egzanp gen yon bal ki tire epi yo panse se yonn nan nou men yo gentan evakye men pa gen yonn nan nou ki viktim men nou pran kou. Bilding nan pa touche nan flam sa yo? Kwa? Bilding nan, bilding la. Wi li touche kanmenm. Yo pran tout bagay, yo pran moto m mwen viktim sa vrèman vrèman vrèman tèt chaje. Kiyès kap pale la? Petit homme Romuald. Dako. Ou se yon lòt anplwaye wap fouti pale avè nou wap ajoute kèk bagay? Nou non kijan Estid etik sou pye nou Estid dan. Toudenkou mwen m te nan sal mezanlòd la e ke e lè e le moman nèg yo anvayi yo ap tire wòch yo rantre yo ouvri baryè kanmenm bon malgre tout efò nèg yo fè pou yo pa sekirite yo fè pou yo pa rantre men kanmenm yo rantre yo eseye rantre yo pran tout sa k genyen batri yo mete dife nan nan jeneratris yo machin tout sa yon pakèt dega men e e Bondye k fè nou nou bon.